Bonjou bonswa la fami nou kontan antre lakay ou avèk yon kè angwase. Yon kè ki plen avèk tristès pa rapò ak sa k ap pase nan peyi Dayiti pou kwè ye la. Jan m te di nou sa, a chak minit, a chak è, n ap moute sou chanèl la pou kapab pote ba ou yon maksimòm enfòmasyon. Se konfime, Gabriel Fortuné pèdi lavi li nan tranbleman de tè ki pase nan dat 14 out 2021 an. nan peyi Dayiti e patikilyèman nan departeman di Sid. Kote ke li genyen yon otèl li ladann ki se Le Manguier, otèl pa li ebyen otèl sa li menm li efondre donk Gabriel Fortuné pèdi lavi li. Depi nan maten gen anpil enfòmasyon ki tap sikile, gen anpil moun ki te genyen de dout pou ta konnen eske Gabriel Fortuné mouri ou pa. E puiske genyen de moun yo menm ki anba dekonbre ki fè siy de vi, ou te tande yon madam ki li menm t ap mande pou ke yo vin fè dilijans pou kapab retire li anba dekonb nan otèl la. Men pou Gabriel Fortuné, triste nouvèl mezanmi, nou pèdi yon potorik gason nan tranbleman de tè la. Poukwa je di potorik gason? Se le sèl òm ki avè le kouraj de dire tout la verite konsènan lasasina de Jovenel Moïse. Ekoute. Ebyen fanmi li pat kapab kenbe paske se te vrèman triste pou gade pou wè kòman timoun sa pèdi lavi l sou anpil lòt videyo de videyo amatè byen sur kote ke wap wè popilasyon an ki li menm lanse li nan batay nan batay paske yo vle retire moun ki anba dekonm yo paske tach la parèt vrèman difisil paske gon seri de gwo bout beton ki tonbe sou moun sa yo e koute fòk ta genyen materyèl tankou peltez pou ta kapab retire moun sa yo. Eske se yon tach fasil? Non, men ekoute nou nan yon peryòd vrèman difisil, fòk gen antrèd, donk chak moun ap ede yon lòt pou wè kòman l ta kapab retire yon fanmi anba dekonb sila. Anpil lòt imaj nou pote pou ou, imaj kote moun k ap kriye, moun k ap fè dilijans pou kapab retire lòt moun anba dekonb, antouka imaj yo vrèman trist e ensoutnab la mezanmi. Ooh se sa fèm mal se vrèman triste pou map gade m wè ti pitit sa yap retire anba dekonbre antouka m vrèman petrifye pa rapò ak imaj sa yo nap gade e yap chache anpil lòt otorite pou kwè li la yo poko ka jwenn yo bagay yo grav e bagay yo triste. Nan moman nap pale la a o nivo du departement du sud et de la grand'anse gen yon lòt video ki pi efwayab la kote ke anpil moun ki te nan yon legliz mwen kwè se nan grand'anse lan epwi moun sa yo ta pral fè batèm byen sur ebyen legliz la tonbe sou yo ebyen pou kou alye la a se lote yap lote moun tankou patat mezanmi oo humm. Antouka, nou pral kite w viv sèten videyo, videyo ki vrèman vrèman trajik, e sa ki genyen mò ladan yo, n ap flou yo, e ou menm ki poko gen aksè ak videyo sila, ebyen n ap kapab transfere videyo yo ba ou. Anpil kay kraze. Mezanmi me ak sa m resi viv mirak sa jodi samdi a la. Bon aktyèlman la se anndan mache a m te ye tou. Men mwen menm menm tèlman gen moun ki blese m te nan pote moun konprann. Yo te oblije soti kò yo kote yo a. Moun ki mouri, moun ki blese. Si n ap swiv byen. Kannòt yo ki sou lamè a la, yo pa vle ret atè. Epi, pi a kraze nèt. M ap fè n viv videyo a. Mezanmi, pi a kraze nan, pi a fini nan men nou. Ay tranbleman te kè pase. Epi kwa la kraze nèt, zòn je mwen kraze nèt nan nèt. Mezanmi, an dirèk, an dirèk, pandan m ap fè spò konsa, erezman pou mwen, kote mwen ye an pa tonbe. Men gen yon gwo tranbleman de tè ki fèk pase yon kay la. M al kanpe devan yon kay ki gentan kraze, paske m konnen li pa ka kraze pi ba toujou. Men, bagay yo di, bagay yo di, donk mwen menm mwen byen. Men m poko konn anyen anko. Anpil, pou le moman anpil kay kraze Okay, bon sètènman gen anpil moun ki blese nan lari a, anpil mouvman ale retou e konsa bagay la ye. Tranbleman de tè a pase fò. Trop chokant, Ces images qui nous parviennent depuis la ville des Cayes et depuis ville Jérémie en même temps kote ke sitiyasyon an se latwoublay tout moun nan lari pou kòl ye la tout moun pè kay ebyen bagay yo tris tris mezanmi se twò tris m toujou di nou sa nou menm ki nan peyi blan eseye kontakte fanmi nou ki nan okay. Kontakte fanmi nou ki nan Jeremi, kontakte fanmi nou ki nan departeman de Nip, kote ke fay la li menm li twouve li nan Peti Twou de Nip, ebyen la tou genyen anpil dega. N ap tounen toutalè paske nou te pwomèt ou yon entèvyou avèk moun ki responsab kesyon min ak enèji, moun ki regle kesyon tranbleman de tè nan peyi Dayiti ki se Claude Prepti. A toutalè. Nou pral vini avèk sèten presizyon otou de tranbleman de tè sa ki frape peyi Dayiti nan dat 14 Out 2021 an ki mete chak grenn Ayisyen nan tèt chaje.